Wap kouri nan pòtoprens pou yo touye w, ou fè on mwa, de semèn kan ou moun ou pa peye on goud wap byen manje byen kaka, ou tèlman te alèz lè w fin kaka se bò nou rele vin fòch kaka pou w salòp. Ou sipoze respekte bòs ou, manman w, matant ou sipoze respekte l. E moun Facebook pap pran l nan mou w non, ou pa byen konprann wap vin monte la vin kaka e vin di kaka vin fè kaka la, yo pap pran l nan mou w paske w pa egziste pou moun Facebook. Tann dat yo flush ou malpropte. Tann dat yo flush ou Eeh fanm kap promennen pèso kaka a bokit kaka a Tann dat yo flush ou M pa rinmin an mwen menm m pa yon herbivore M pa yon herbivore Map di tout lecture écriture k anba live la bonjour d'une façon spéciale Epi grapyay yo ravèt yo nan la chadou nan tout kay gon latrin fè la diferans ayez un comportement exemplaire anba live la ou konprann wap gade pou wè gen moun kap vin di yo sesi yo frekan yo gen ògèy lè w frekan w fè respè w Lè w fre konpa pede mache driv anba paj moun sou fo paj. Ou pa al fè fo paj pou ap voye mande moun zanmi pou antre anba anba laj moun pou n pou konn tout sa moun di. M sezi m wè gen de moun la se mwen k domine chèn yo. Se mwen k ap domine yo. Ou konprann? Yo pa vi vin anba laj la pou aprann de twa bon grenn mo. Rale dis di diksyonè ou pou konn siyifikasyon yo. Pou lè w ap pale, pou langaj ou rich an vokabilè, pou leksik gramatikal ou chaje ak vèb de bon mo, de bon pawòl, wè men rayi m pou sa, se lekòl m te chita e lekòl yo te mete m. Kareman fi a pèmèt li, kou wè yè fi a vin anba live mwen ap pral joure lovers mwen. Soumoun! Pral joure lovers mwen, pral antre nan inbox pral di moun kaka. Ou gen kè pou ap pale madivin mal, tandiske krèk ou gen kote l siyen la gen video ki deyò, tap fè krèy tap fè krèy pou Reginald Boulos. Eeh! Ou genlè konprann nan peyi Dayiti yo pa konnen w. Peyi Dayiti son ti pla men l ye wi, toulmond konè toulmond. Konnen toulmond konè toulmond. Kounye ou panse li, ou panse madanm le m rele Ansafolè m rele DDA pou m mande si lwil, yo di m atò yo lwil nan moudon w. Yon moun tankou m pral okipe w non cheri m pa pral vin fè kare konsta l avè w sou Facebook la la menm. Ou konprann? M pa pral vin fè kare sa m ap regle bouda w. Mwen di l live m ap regle bouda w. Depi w pa rete nan wòl ou m ap regle bouda w. M pa nan pale avè w paske m fout ou silans mwen. E depi w wè m fout ou silans mwen m pa nan kaka m pa nan jwe. Ehe m ap regle bouda w mwen di li live. Si w mèt pran pawòl sa mwen di m ap regle bouda w. Yes m ap regle bouda w. M pa pale anpil, m pa gen tan sipotan pou m pale anpil avèk moun tou lè. Vin anmède koko moun, vin foure dwèt nan mouda moun, epi ale apre, pral ekri Facebook, pral di y ap bouli w. Nan ki sa y ap boule w la? Nan ki sa yo mete w pou bouli w la la a? Alò gad yon reyalite k ap frape bounda w la, ou pa t konn si jounen jodi a sou ta kay moun. Ou pa konnen si w ta kay moun. Ou konprann? Ou pa t konnen jounen jodi a si w ta la kote w ye la. E nan tranzisyon e, ou poko wè cheri. Ou mèt pale Orlando! Bon wè Orlando se kote k gen plis malfektè. Ayisyen pap bliye w. Ou grave nan memwa yo. Kote w ye ap anvi fout on kalòt. Kote w ye ap anvi fout bat ou. Ayisyen pa bliye w cheri. Ou rete on kochma, yon andikap nan sèvo yon pèp, nan brenn yon pèp. Lotre jou la a, te gen le conseil des ministres salòp. Minis reyini an Ayiti nan le conseil des ministres, Jovenel t anreta l poko parèt. Epi m pa konn kòman fè yo vin a sijè w. Ou tande? E pa kaka w ap fè sèlman isi men moun k ap gade w ap fè kaka. Epi nan minis yo gen moun pòdepè ladan yo. K ap de, k ap, k ap, k ap, k ap fè! K ap bay ide yo sou ou. Ou pèdi tout eskanp figi w, pa w merde! Ou konn sa k rete? Menm non an pa rete. Se kò fizik la sèlman ki rete, w ap ranpli lè fonksyon vital. Men cheri ou dead! Pa gen moun ki vle w. Bon mwen menm, bon mwen menm m tèlman wè kò w grav, se dyòl mwen m p ap foure, se men m m p ap foure. Paske tout moun ki tout moun ki tap ede w fè kaka yo se pou yo ede w pote kaka wap ede w fè a. Ou pa ka pèmèt ou pou wap vin anba live mwen wap vin gade lovers mwen pou pral ba yo kaka nan koulis kòman yo reta yo reta avan w? Eske yo reta avan w yo achte kredi nan men w? Ou te di Rachelle pòv ap mache dòmi devan pòt kay moun devan chanm kay moun Natacha di w m te konn peye l alè wi m te konn peye l byen alè. Son sèl fwa m kwè. M te m te sipoze peye Natacha mal, m te fè yon 3 4 jou de retard. M toujou peye Natacha a lè. Manman m pa sa al drive devan pòt ka moun si m pa gen kle nan men m. Pa gen moun ki fè pa m nan America. M gen moun ki kanpe pou mwen ki ede m. Men pa gen moun ki fè pam pou mwen nan America. Ou vin la ap foule mounda w, ap pwenti mounda w, konprann ou son afè. Ap di w pa sanwont, epi lè yo gade tonnè boule m, lè yo al gade nan lavi w si w pa gen yon bilyon wont. Ou depase nan kad sanwont, oswa gen yon bilyon wont. Menm si w ta vin nan ba paj mwen. Ou ta wè yon moun ta di w yon bagay ke w pa renmen, dayè yo pa ka ba ou sa w pa merite. Sa w ta renmen pou pèp la fè pou w yo pa ka fout ba ou l paske w pa merite l. Menm si w ta pa sot a yon moun ap di whatever sa l vle de ou anba live mwen li nòmal. Li anba nan kan w. E lò veuves mwen yo ye. M pa janm al gade paj ou. Jamè m pa rann ou sèvis sa. The boss is me. BOSS se mwen l ye. E mwen l ap toujou ye. Manman penmba, fanm ki mache a lojik brenn nan. Lekti ekriti w la se mwen l ye. Fanm ki gen lojik la se mwen l ye. Manb fanm ki konn kote poul mete le, poul mete la, poul mete L apostwòf la se mwen l ye. Fanm ki gen òtograf la se mwen l ye. M konnen w rayi moun, ou rayi moun pou tout bagay. Ou rayi moun baz dèske yo pi bèl fòm pase w, pi byen kanpe pase w. Mwen menm se pou dyòl mwen w rayi m. Paske w konnen si m ta kanpe pou m fè chòk ide avè w tonnè kraze m konnen depi nan premye mo a Premye vwayèl la premye konsòn nan w konnen w atè plat. Ou pa ka vin rayi m la poutèt m te pèdi tan lè granmoun mwen te mete m chita kay pran, m te poze mounda m sou ban. M lè m te sou ban ou menm se krèk ou k t ap pandye nan fank pantalèt ou. Ki pa t ki pa t ba w chwa pou w ta aprann. Gen moun ki wè la ki vini la konprann se yon afò. E tonèboulem ou pran yon mèd. Menm Ayiti di w pran yon mèd. Kounya menm dans le conseil des ministres pou yap plen bounda w pou yap mete pou ou. Pa gon moun ki vle wè w kote yon moun pase yo wè yo fè wouch. Yo poko fout yon baton nan Etazini m pa konn kòman w fè poko fout yon baton nan Etazini. Paske wap rive yon kote wap jwenn yon moun bat ou kanmenm. Ou ta merite gen bodyguard lè wap mache nan lari. Paske w la pou tout sijè, ou la pou loupin, ou la pou aksidan, ou la pou pye kase, ou la pou bra kase, ou la pou maladi. E pa moun k ap fè w yo non, ou travay pou yo. A lang nan dyòl ou travay pou yo. E sa fè mwen menm avan m repete yon pawòl m konprann, m rimine pawòl la, epi lè m lage l m kanpe dèyè. Y ap bat ou kanmenm nan Miami. Y ap fout ou baton kanmenm nan Miami. Yap kase zago kan menm nan Miami. Florida an antye tout ayisyen pran nòt. M ta mande Bondye lè w rive pral kaka lopital pou jwenn avèk on nèf ki gen konpasyon. Genyen k tèlman sadik se pou lavi a mete w kote pou yo retire kaka nan mouda pou yo foure l nan dyòl ou paske w merite l. Si w pa gen respè pou tèt ou pa ka gen respè pou moun sanwont. M konnen depim la ou vin gade manmanw ou vin gade fanm nan paske m rete dominasyon m make w pou tout vi w pou tout vi w m make w yes m son kochmar pou ou m son tèt fè mal pou ou pou tout lavi w men mwen m di w m pran nan favè w m di w m fout ou silans e depi w wè m bay moun silans mwen m ap regle mouda w e sa m di w ou pa bezwen palayi palayi m ap regle mouda w. Mwen menm sa ki t peye ya sam wè nan moudaw nan moman map pale la sam wè nan moudaw se pa de balèn ki pa pati nan moudaw ou mèt tann rezilta paske ou pa gen ase de ora pou pwoteje ond negatif sa yo paske nan ou menm ou negatif son malpwòpte ou ye ou konprann afè ou fè bib ap fè kaka. Afè ou fè bib ap fè kaka ap fè som nan bouda moun ap chavire bib tèt anba e nan mouda w li tounen bib ou pa li som nan bouda moun konsa ou pa chavire bib nan bouda moun konsa paske anpil fwa ou konprann sa w voye ale l kole nan mouda w e sak fè yo toujou di w fò w fè respè w fè respè w se lafrechè di kò Ou konprann? Ou wè mwen menm, m make sure si m pral pran yon bib, m pral li yon sòm nan bouda yon moun, m make sure ke m gen rezon. Paske bib pa mache konsa. Anpil fwa n ap fè kaka, epi kaka nou fè yo se nan mouda nou yo kole. N ap limen luil nan bouda moun se nan bouda nou yo kole. N ap limen balèn nan bouda moun kòm balèn lè nan mouda w li tonbe. Mwen m se yon sakit m gen enèji. M gen enèji pou mwen. M gen enèji pou kliyan m. M gen enèji pou fanmi m. Wè dyòl mwen, li modi, l beni. E m chwazi beni plis a bouch mwen. Paske yon fwa mwen menm etan de sansiblite k lakay mwen, yon fwa m te modi yon moun. Lè m te gade m wè sa moun sa t ap pase pou sa moun sa te fè m. Wi m gen dwa pou m beni, m gen dwa pou m modi, paske pouvwa sa anndan m li ye. M ta met jenou m atè pou li. M ta al mande lesyèl gras pou li. Etanke fanm lespri, fanm ki chaje ak moralite, ebyen m di poukisa pou m modi yon moun lè m ap gade zmizè l ap pase pou m a met jenou m tè pou nan pou m nan mande padon pou li. M di sa vle di mal nan pa anndan m. Sa vle di mal nan pa anndan m. M pa renmn fè sa ankò men ou menm m pral achte yon bwat zegui, m pral achte yon ti mamit wowoli m ap antre nan yon botanica. Map regle moun oh. Poulard. M pa touye moun. Men bay moun travay m fè sa byen. Mande pou mwen. Mande mande fe mande sou Facebook. Mande yo pou mwen. Gen moun la m ede. Gen moun la m travay pou yo. Mande pou mwen. Wè m pa janm vin la m pa janm vin egzèse talan ke m gen sou Facebook. Paske mwen menm mwen kwè du bouche a orèy. M kouwè du bouch a orèy. Ou pa gade w wè m son moun ki senp? Ou pa wè se lè m ouvè dyòl mwen m fè lòbèy m fè it? Ou pa wè m son moun ki senp ki pasif? Ou pa wè m son moun ki chaje de konpasyon, chaje imilite? Ou pa wè m son moun k ap fè efò pou m kenbe moral mwen obo fiks? E mwen pou pi pe. M pa vin la pou m di w m manje moun, m pa vin la pou m di w m tiye moun. Yo p ap sot nan dyòl mwen paske yo pa anndan m. Epa malpwopte konsa k pral fè moun swiv mwen, enbesil! Moun ki nan mond tenèb, moun dyab ap travay anndan yo swiv mwen. Dyab pa m nan l pa travay, mwen di nou sa. Chak maten m konn non li. M kòmande m di m fout mete w chita la a pou resevwa tout baka k ap vin devan m pandan jounen an. Epi m kite limyè a blayi sou fòs fènwa a. M se w moun. Map viv map mache a l'air du temps Chak grenn jou konte pou mwen chak minit chak segond Chak lè gon zanj ki kanpe devan Mwen konn non zanj ki prezide jounen an Lèm fin pale a anj gadyen m yo Pou yo barikade mwen Epi m voye limyè a M voye limyè a bay tout moun ki renmen m Tout moun ki pwòch a mwen menm. Moun ki renmen w lan pa bezwen wè w pou l ap di w sa l ap fè pou ou. Li pa bezwen temwen. Li pa bezwen w temwen pou w wè ke li renmen w l ap achte figi w. Nan! Depi se moun ki fè m byen, m gen yon priyè espesyal pou yo tout. Moun ki fè m mal, m gen yon priyè espesyal pou yo tout. E moun k ap anmède m, mwen gen yon mamit pou yo. Mande asongwe yo ki sa w ka regle nan yon mamit. Mande! M ap achte yon mamit pou ou. M pa nan zen avè w, m pa nan bif avè w, kareman sanwont et tu restera. W ap vin anba live mwen vin ap vin gade moun k ap kòmante pou w al di yo kaka nan inbox. Epav! Wi w s on epav. W ap di moun focus ou s on epav. M ap fout ou travay pou w fè. E se ou sèl sou Facebook la m ap rann sèvis sa a. Paske mwen fò m gen lapè avè w. Soumoun, Ou pa gen mil e mil dwa. On moun tou sòt ou ye pou ap vin reekri entelektyèl k anba live mwen. Pou konprann ou ka di yo kaka. E a paske papa w te konyen w te kreve w a pwent zòtèy pye l. Ou te kreve, ou te konn konn ou anndan kay la. Ki te voye w al kanpe devan manman w. Pou w konprann tout moun se papa yo ki te kreve, yo ki te konn an. Hein! Twòp pou koko, twòp chay pou bounda w. An vanyan ap pran pòz ou fè zo. Kounya la, se resisite w bezwen resisite la. Cheri m pap vin monte Facebook la pou m nan pale anpil avè w non. M ap regle mounda w. M pral achte yon gwo mamit pat tomat. M flanke pat tomat lan yon kote epi pou m pran mamit la pou m regle mounda w. Avèk tout on kiyè bwa, m ap regle moun dò ou. M ap achte sèt pake bwa pen pou m regle moun dò ou. M ap voye ou! M ap remèt ou bay Lisifè. M ap remèt, m ap mete ou anba, anfas Lisifè. Oke? M pa moun non, pitit. Se efò m ap fè wi, men m pa moun. Se efò m ap fè. M ap di ou li ankò. Ou la pou aksidan, ou la pou bra kase, pou pye kase, pou je pete, je drandran. Ok ou la pou cancer. Dayè map diw li live ou son moun kap mouri don lesemi. M te di yon moun Facebook sa. Zafè m toujou di dèfwa m pou okipe w. M ka mouri avan w men ou menm wap mouri avèk yon kansè di san. Ak yon kansè wap mouri. Paske sa w fè nan lavi w, sa w regle a dyòl ou a manman w, se sou kabann lopital, Bondye pap pran w jan l pran w lan. Sou kabann lopital ou pral peye l. E wap mouri nan doulè? Wap mouri nan soufrans? M konn bò poul la deja. Abandone pa la famille. Ou pap gon moun kanpe ki kanpe bò kote w. Tout kaka wap fè la, ou pap gon moun ki kanpe bò kote w. Kansè sou tèt ou cheri. Lesemi nan mouda w kòkòt. Map byen konn konbyen w gen, konbyen w rete. Wap kangrennen la sou latè avan w ale. Pansezi. E la madichon m ba ou. M konn dat ou fèt, m konn mwa ou fèt. M al li syèl astral ou. M fè sa wi. Pou m gade, pou m wè kòman w ap bat bounda w epi m ri. M ri. Ok? Pran pòz rele moun nan kot ou pa met zago w nan kot la. Jis kounye a kes la pending pase mwen m p ap bay vag. M p ap bay vag. M di jij la m p ap bay vag. Ase nan mouda w. Ban m di w pa konn sa k ri vole a. Son bon mereng yo fè nan mouda w la a wi. E pa ansa vole sèlman k nan bouda w. Depi se dènye moun pa de pè ki la nan mouda w. Menm si w wè ou panse se jwèt yo t ap fè, lè w wè yo fè live la, e pa de balèn ki pa etenn nan mouda w la non. Sa w gen la a? Ranje bounda w pou w tann kama w. Ranje bouda w pou tann karma w. Nèg la gou avèl la wap divòse avèl kanmèm. Ou pap ret avèl. Dayè e pa li sèlman w genyen Rachel sa kit peyi a. E lòt nèg la. E lòt nèg sou kote a. Ki biznis paw ki pa biznis pam. Ou nan fanmi pa gon fanmi k vle wè w Ou tèlman gen balèn ki limen nan mouda w moun yo pa nan kont avè w Ou kanpe w di kolangyèèt manman fanmi sesi Ou ka di kolangyèèt manman fanmi pa w Paske se yo k dedwane yon malpwòpte yon malpouwont tankou w sou tè a Pou ap jwe langyèèt manman mesye a Ou gon nèg la a Olye pou chache w san FIV Pou al fè pran spèm nèg la pou yo lage anndan w pou fout lan pitit. Ou gen travay kaka ou gen travay salòp. Ou chita la. Maroula e nèg bèlè l ye wi. Tonnè boule m wè nèg sa si se pat isi l te ye l tap tèlman fout bkaloto ba w kalòt. M pa kwè w tap ret figi nan dayè ou konnen nèg la pa nan kaka avè w. Sonèt ki paw le pè! Men w konnen l pa nan kaka avè w. Ou bliye lòt jou se moun w ap rele nan telefòn pou al pale pou a pou al pale avèk Jimmy pou ou, salòp. Tout vi prive w nan lari. Lòt jou se moun w ap rele tèlman Jimmy anraje nan kay la, ou ap rele moun pou al pale a Jimmy pou ou. Paske se Jimmy k peye kay li. Se sou asèt li w ap viv. W ap vin pran pòz sesi w sela w, jete ramas. Ey fè respè w. Fè respè w. M ba w defi. Al anmède yon moun anba paj mwen ankò pou w wè. M ap fin a mouda w san manyen. Ok? Ou tande tout moun ap di Rachel gen don. Tout moun ap di Rachel gen don. Of course Rachel gen don. Maji pa m nan se pa atè m gade. Maji pa m nan m oryante m. Kreyòl pale kreyòl konprann. M oryante m, m konn lè kat mwen kardino, epi m drese lotèl mwen. M prepare m, ou konprann sa m di w nan byen? M prepare m an sikonstans. Eee m di w gen sèl lakay mwen, m di w gen dlo nan men lakay mwen. Epi m monte lotèl mwen nan modo. M pa konn kòman pè yo monte pa yo, men m konn kòman m monte pa m nan. E depim monte lotèl mwen nan moudòw Depim konn aò zanj lan cheri Sam bezwen an map jwenn li Atansyon m pa mache a batan klan M pa mache a batan klan Ou wè bib pam m pa ouvèl pou granmesi M pa ouvèl pou granmesi E fèm espò pou m pa fè w kado 7 jou nan lavim. Pase m ka fè w kado 7 jou nan lavi m. Ok! M konn kote pou m ouvè Bib la pou m fè w kado 7 jou nan lavi m e m konn kote pou m met fas mwen pou m mete w anfas anfas demon yo. M ka mete w anfas demon yo wi. Lè w konprann sa Rachelle w ap di l epi w gen yon demon nan moun dò k ap pèsekite w, kote w pase w wè w twouble, ou pa ka dòmi w sesi w sela wi. Pa kite m rive la avè w tande. Dayè kote w ye m pa la. Kote w ye m pa la. Pou m montre w m pa gen enmi non e m pap di w enmi m. Paske mwen menm yon fanm tankou m pa ka gen enmi. Men kote gen granmoun, timoun pa jwe nan dife. wè tout moun ap pale di sa yo ka fè men m poko janm vin la pou m di m sa m ka fè e le jou m ta prè pou m ta vin la pou m ta di sa m ka fè monchè gen moun k ap di mesye o tifi a son dyab li ye pouvwa k anndan m nan m konn sa pou m fè avè l e pouvwa k anndan m nan mwen menm m kanalize l ou konn sa k fè m kanalize l m pa fè l fè it m pa fè twòp avè l paske m konnen m pa etènèl Ok! M konnen m son dye, men m son dye efemè. Ok! Pase pitit mwen yo m pa pral fè chay pou m kite pou yo dèyè. Men si m di w nan bout mamit, nan bout mamit ma ka regle pou nou, m ap mete w chita cheri. Tu auras du boulot. M ap mete w chita pou m ba w travay pou w fè. Paske anpil fwa la a, yo bliye w, ou pase vin foure dwèt nan mouda m la a, konprann ou ka leve t, e tonnè kraze m, fè m mande Bondye machin nan chavire avè m. Fè w loupin avè m, bawon vin pran m nan wout la, m pa menm rive lopital, tonnè kraze m, m ap sèvi avè w. Save live sa a, mwen Rachel m ap sèvi avè w. Kèlkanswa kote w ye nan mond lan m ap sèvi avè w. Ou mèt an Ewòp, ou mèt an Afrik, an Azi, an Osyani map sèvi avè w paske mwen menm m pa sèvi a imaj. Se psichik ki vibre. M pa bezwen figi moun pou m travay. M pa bezwen sa. Ok? Ou wè tout moun kole nan bouda m. Rachel ou gon don, ou ka sesi ou ka sela. M pa bezwen lajan, lajan, lajan, lajan. Lajan nap kouri dèyè l la mwen menm m pa fout bezwen l. Paske m vo plis ke lajan dapre nou menm nap kouri dèyè l la. S on ti bilyon k chita la. Ok? M pa gen estimate. Eske m di nou m pa ka manje? Eske m di nou m pa ka peye bil mwen? Chaje moun la si m ta bezwen 20 dola, 30 dola pou m mande. Ou pa ka vin la an grapyay nan figi moun lè w vin mete w sou ras. Ap fè it. Malgre w gon nèg, ou pa gade tanperaman nèg la pou wè ki tip de nèg nen nèg la ye. Vin la bòl ou tou vid an grangou. Ap viv sou pwomosyon. Nou pa di m te visye, nou pa di m te grangou. M ka visye, m ka grangou men nou wè m konn refize. M ba nou prèv ala sou Facebook la ke m ka refize. M grangou m pa saf. Ou konprann? Lè yon moun di Rachel malerèz, m konprann nan jan w di Rachel malerèz la, men m pa yon malerèz. M pa malerèz. M gen le mouvman, m gen lapawòl, m gen lasante. M ap jwi de tout fakilte m, de tout bon sans mwen, m pa malerèz. M pa enbesil. M ka apresye yon moun, tolere yon moun. Men moun pa ka use mwen tankou kapòt. Moun pa ka use mwen tankou sigarèt yo fin rale m lè fini koup yo rive nan pòy la yo jete m non pa gen bagay konsa pa gen kaka konsa mwen di l lève fè espò w m pap jwe avè w non ou pral voye fè mwen m konn fè ou pral voye gade mwen m ka gade sonje devan lemond ou gon kansè sou tèt ou sonje Rachelle te di w gon kansè sou tèt ou m ka mouri avan w men w gon kansè sou tèt ou Lavi a pa bon pou ou nan. Bagay yo pap bon pou ou jan w konprann nan nan. Bagay yo pap bon pou ou jan w konprann nan. Paske ou wè, ou wè lè lanati pral frape w, ou pral panse se moun ki nan moudon w. Ou konn tout sa w fè, ou konn tout sa w regle. E gen anpil bagay ou fè m padone w paske ou se enbesil ki fè w fè yo. M pa bezwen moun di m sa m anvi tande toutan. Dèfwa fò banm verite a janl ye a. Poum swiv on moun fòm gade poum wè kiyès ou ye, fòm gade poum wè kote ou rive, fòm gade poum wè kisa w regle! M pa egare! On fòm lespri kla, m pa egare! Charite byen òdone kòmanse pa swa menm. On moun gen dwa relem li banm on avi. M gade m wè li pou byen mwen tande l men m paka ap swiv yon moun ke m pa wè kote li rive sa l regle a lavi l m pa swiv moun pou batanklan m pa swiv moun pou materyèl m pa swiv moun pou lajan m apresye tout moun chak grenn moun ke m apresye a jis valè yo sa k nan mond lan pa enterese m m ka leve la m fout lage 18 la nan bòlèt la soti pim lajan antre nan mouda m. M ka travay la m fè kòb mwen. Dayè mwen di nou sa, lajan pa enterese m jan l enterese nou an. A fèt gade bouda nou. Depi moun nan gen de twa moso lajan nan men li, de twa dola nan men li, ou kwè l fou? Li pa lucide, li fou, li pa konn sa pou l fè. Ou konprann? Pandansetan gon moun ki gen de dola nan men li, twa dola nan men li, li konn kòman pou l miltipliye l. Pou l regle tout sa l gen pou l regle. Gen moun ki gen lajan pa konn kisa pou yo fè la lajan. E poutan gen moun ki gen yon dola! A dola al fè dola al mennen dola al fè dola vin milyon. Mwen di nou nou pap ka ranse avè m paske Rachel nou te konnen ane sa se pa li k la! M di nou sa! Ok? M pa gen pou m detwi pèsonn, m pa gen mal joure pèsonn, m pa gen pou m al nan zen a pèsonn. Ou menm se zen w bezwen pou m vin fè w fè it, m ap regle moun dò w. Nan yon mamit! Mande manbo yo sa yo regle nan mamit. M ap voye yo nan tinèl la. M ap voye yo ba Astarot. M pa konn ki lè li ye. Li midi depase. M ap voye yo al jwenn Lisifè pou al anmède mounda l. Epi mwen menm pou gen travay pou fè. Paske depi yo mete w, depi yo mete w anfas Lisifè pou al anmède bouda Lisifè, e pa nenpòt moun k ap ka ede w. Podyab. Podyab. E w p ap mouri non. Ou pa k mouri. Men tonnè boule m, w ap chita sou yon ban pou konn kòman pou demele trip ou. Pa vin anba live mwen! Sa w fout vin fè? Sa w bezwen salòp sanwont? Pa fout vin anba live mwen! Live mwen piblik men pa pou ou, mwen sou! Si m di bonjou w lemond ou pa ladan l, si m di bonswa w lemond ou pa ladan l, si m di bòn nwi lemond ou pa ladan l, kotoye m pa la! M pa bezwen detwi w. M vle pou w manje. Paske limyè solèy la, solèy la leve l leve pou ou. Ou pa yon enmi pou mwen. Men w pa zanmi m. Ou pa zanmi m, ou pap janm zanmi m. Pa gen padon pou ou, pa gen konpreyansyon pou ou. Ok! Pa gen padon pou ou, pa gen konpreyansyon pou ou. Paske m pa bliye w. M pa bliye w. Ou konprann? M pa bliye w. Chak sizè. M ap bay pou l la. Chak sizè, m chache bousòl mwen anndan kay la. Si s anndan kay la m ye, mande Ralph Jerry Janvier k anba live la. M mete, m mete fas mwen kote solèy la ap desann. M gon ti pawòl m di pou ou. M gon ti pawòl pou m di pou ou. E m pa fè la, m pa ale a ekstremite non. M al dousman. Paske mwen menm, m ap make sure si m mouri aswè a, se pou lavi a ba w leson pou l ba ou a. Pou aprann konnen w pa ranse a moun ki fè w dibyen. Ou pa pale kaka sou do moun, ou pa fè twòp pou bouda w. Pi gwo pwoblèm m gen avè w, ou al fè manti nan kot pou te rele m nan kot, menm la. Kes la e nan men m li ye kounye an. Paske mwen menm m pa close li. Ou pat vini salop. Mwen m toujou ale. Wa konte konbyen vwayaj m fè m toujou ale em di jij la m pap bay vag. M pa aksepte moun fè manti sou dom. Ok. Em pap fè w mechanste non. Map mete la kabal an mouvman pou yo fout ou sa w merite. Paske mwen m pa vanja a moun mwen menm. Sa m konnen se timoun mwen ye. Warren, Pi lwa m konnen se timoun ka Letènèl mwen ye, m fout mete w anfas granmoun mwen pou granmoun mwen koresponn avè w. Nou tout la depi 2018, nou prale kont kaka de mwen, konprann Rachel s on ladis lada. Nou kwè m pasyan? Ou pa wè ki lè m fè m valorize tèt mwen, m fè konn kiyès mwen ye, ki moun mwen ye? Nou te fout konnen m? Èske n te fout konnen m? Moun Pòtoprens konnen m, men pa nou menm. Pa nou menm. Ey lè ap moun ki konnen men lè lap palew de Rachel lap make sure ke li diw ni sak bon ni sak pa bon mpa wèw mpa nan ba live ou mpa nan ba post ou malgre ou gon vye paj ki piblik sa pa vle gadem je n'ai rien à apprendre mte bezwen al nan souer a mtap vin la mal travay mal nan souer a mtap di la kaka mtap di la kaka kisa yo ka aprann de ou anba live ou wap pale a don a dyòl ou tou sere. Oh oh! Pitit, le jou w ta wè divòs ta vini pou ou a Jimmy pa divòse. Ou wè kòman m bon moun? Paske nèg sa Jimmy sa w gen nan vant lan tonnè boule m! Ou pap gen 2 Jimmy nan vi w. Ok? Ou pap gen 2 Jimmy nan vi w! Rachel sa kit peyi a di w li. Ou pap gen 2. Pandansetan w ap imilye l, konyen sou li, fè tout sa w bezwen fè sou li, bat chen antann mèt li. Ebyen map fè w konnen. Ou tèlman timoun ou pa granmoun. Jimmy son dosou, on dosou marasa. Li do gwe. Menm si w wè l dousman, menm si w wè l poukò l, li gon spirit kap dirije l. Atansyon, wè Jimmy, Jimmy ka fank up ou! A pawòl nan dyòl li sèlman, ok? Ou pran wi kaka! Manman kaka ou pran, ou pa konn kote ou ye la, kote ou chita la ou pran. E sa ou wè map di w la, se sa ki peyi a kap pale. Si se pou l renmen l renmen w, men tonnè boule m, dèyè lanmou sa gen antrav. Se sak fè w te kouri al di, oh Rachel di lap fè mari m tiye. Oh e Rachel, e Rachel ki pral fè maji fè mari w tiye. Kounya pou m ta epav yon sakit peyi, gade, gade reading gen la pou m fè. Rachel sa kit peyi a. Son prizonye ou ye. Oh ou vlem fon dezyèm kout Adèle poum monte la poum vin fout on live poum vin fout on reading live ou vlem fon kat pou ou kotem chita la ou vlem li pou ou bagay yo pap bon pou ou non ou pral rive nan on moman ou pral telman gen problèm ekonomik madanm. Bill pral tèlman nan boudaw dayè mwen yon demenajman pou ou konprann sa pral pi bon sa pap pi bon paske atravè demenajman sa mwen pou ou a ou ap demenaje sa se lè ou pral konnen lè peripesi de lamerica ok ou te wè bagay yo te dous ou konnen yo tap rete menm jan bagay yo pap rete menm jan pou ou plen pwoblèm nan moudaw menm jan mwen menm mwen plen pwoblèm nan moudam esak fèm pa anmède boundam. M gon bagay lakay mwen ou mèt fèm depi w te fèm on byen m pase sa w fèm nan nan bouda tèt mwen m kanpe sou byen an ou pa fè ou pa fèm oken byen m pa gen okenn bon souvni de ou son sousèt ou ye son sansi w ye menm on siret m pat resevwa de ou. Kite lajan FPL mwen voye lajan voye w kaka a pitit ou epi w konprann pou vin ranse a figi m la ou ka vin souke kyo ee pati pati pati chen pati pa fout betize w avè m m pa nan ou ou panse m pral monte Facebook la m pral nan kaka ee m pral nan sesi m pral nan sela kibò mwen menm oo. Enben m pa ayisyen? Kote m pran leson kote m pran leson m ap fè katran pou m ap betize pou m ap ranse non non non non non lè w te wè m t ap ranse avè w la w m pa t min anyen m te deside ranse avè w men kounye an la pandan m sou wout mwen la ou konprann sa m di w lan byen depi m fin jwenn pyè sa wi pou fèt mwen m ap repete l sou facebook la. M priye, m mande yon kado. M di m bezwen yon kado spirityèl pou konplete feblès mwen. Sizè di maten m sot deyò, m tande yon vwa, m tande moun ap pale, di men sa m kite pou bò kawotchou a! Lè m al gade bò kawotchou a, m jwenn yon pyè! Yo te di m bò kawotchou a se yon wòch mwen jwenn, m ranmase l. M ranmase l wi. M ranmase li. M eritye Lafrik Ginen. Yes, m ranmase l. Lè m ranmase l m pa konn sa pou m fè avè l. M toujou wè Deniz ap pale de Pyè, m rele Deniz, m di Deniz, men m jwenn ou, men sa m jwenn, men sa, ki sa pou m fè avè l? Li di m, o, s on gwo bagay wi. Li di m, men sa pou fè, men sa pou fè, men sa pou fè avè l. Depi pyè sa rantre lakay mwen tanperaman m chanje! Ok! Tanperaman m chanje. M pa pasif, m aktif. Fè respè nou avèm. M pa yon moun ki malfektè k pral limen balèn nan bouda moun akoz de bif Facebook. M pa pral limen lwil nan bouda moun akoz de bif Facebook. Paske si gon moun ki pa fè lajan sou entènèt la se Rachelle. Rachelle pa fè kòb sou entènèt la. Lovez yo pase yo achte kremas, yo achte likè. Neteurs yo pase yo òdè kremas, yo òdè likè. M gon don la k ap gaspiye men m bon men m cho. M pa pran monte tèt mwen vre. Wa wè Marisena monte! Li di w Rachel se yon moun fou. Lotre jou la tande nan yon live, Shell ap di m kòman fè m ap ranse avèk yon don ke m gen nan men m. E pa figi m l ap achte. M gade lavi a pa gen anyen k serye ladan l. M kite spirit moun yo voye moun yo ban mwen. Gen moun ki gade m sou entènèt lè yo renmen jan m pale, yo vini yo fè reading yo. Epi apre se bò m. Mande tout moun ki fè reading nan men Rachel Samedi. Ou mèt mande yo. Mande yo! Mande yo! M ap achte figi m mande yo! E m toujou make sure pou m di moun nan èske w satisfè pou m voye lajan w ba ou. M pa jwe. M pa jwe. Mh. M pa jwe. E sa k fè m met kò m senp. M pa bezwen, ou konn sa k pase se tonneau vide ki fè bri. M pa vle vin la ap bay pawòl, ap rakonte sesi, ap rakonte resi, non. M gen kliyan pa m. M gen moun pa m. Yo ka pale, yo ka di w. Ok? Mwen menm m pa sou kont lwa. M pa sou kont lwa. M pa konn anyen de lwa. Dayè m di nou m pa manbo, bagay sa ou pa pale m de yo, m pa konnen yo! Men don Bondye ban mwen an, Bondye pa ban m don sèlman, Bondye ba w don tou. Chache pou konnen, chache limyè Sentespri konn ki don Bondye ba w anndan w pou devlope pa w la. Paske pa m nan depi a katran daj l ap feraye. Depi a katran pa m nan ap egzèse. E depi nan vant manman m te konnen son pitit spesyal. Don an pa sot bò manman m cheri, Don sot bò papa m. Paske papa m von ti gason piti piti. Nan. Ok! Mwen menm kòm pitit deyò m ranmase don an. E bò papa m li soti. Ou konprann? Lespri an se bò papa m li soti. E pa bò manman m li soti cheri. Konpasyon, bon kè a tout moun se bon moun nan. Ou konprann? M pa konn si bò anraje a m pran l kòm bò manman m pase manman m se te yon anraje l te ye. Ou konprann? Men don se bò papa m li soti. Nou wè m nou pa konnen m. S on milyardè ki chita la. M pa konn kòman w ap pran sa. M p ap pale w de Bentley. M p ap pale w de Mercedes. Se pa de malpwòpte sa yo m ap pale w. Dayè, kowona tèlman montre w ke bagay sa yo. Nan maison kote w te a pou m te pase bouda m sou w. Ou tèlman se ou k fè machin nan fèyit, depi w chita sou machin nan sèlman, valè l desann. Èske w gen filozofi sa a? Lè yon moun gade m li di m li pòv, m ri. Ou p ap janm vin wè m vin pwomote lajan. Ou konprann? Dayè m toujou di w m pa gen. M p ap pale w de lajan. M viv senp. Jezi fè tout bagay sa yo la sou latè la yon ti zèl bo yo nan pye l. Gon w disip rache zòrèy yon moun menm kote l al pran l li fout kole l. Le plus grand homme de tous les temps. Li pa janm gen bijou l pa janm gen anyen 2 moso twal pase nan ren l. Lè satan gade li wè Jezi genlè pa vire gade l menm. Kareman Jezi fin fon jèn. Li grangou. Satan pèmèt yal sedwi Jezi non dezè, di lage kòw anba, map baw tout kòm pen! Pase apre 40 jou jèn etènèl vèt sou lestomak li te vid. Non cheri. Humm. Tout moun tante nan lavi. Men yon tantasyon ke w kapab sipòte. Yon tantasyon ke w kapab jere. Konbyen de fwa poum di nou kem diferan sou Facebook la, m pa menm jan ak tout moun. Ou pa konstatel? M pa janm ba sa moun di valè enpòtans. Depi ou wè Patricia ap pèmèt li vin lave bounda yon lovers mwen ankò, yon moun manke voye mesaj Patricia al joure yo de fèt ke ap kòmante anba la map fout li nan yon mamit. Map fout li nan yon mamit. Map metel nan yon tunèl. e map gen rezon m e sa map fè a lap rive lap tèlman rive paske m chita sou rezon m ou konprann ou fèm ou menm fèl kado 7 nwit m chache 11 zè m chache konn jou yo m fèl kado 7 nwit m lage lilit nan moudal. M ka lage Lilith nan bounda. Lilith renmen sa lè w voye l nan bouda yon moun. Lilith, tande non an Lilith. Lilith renmen lè w voye l nan bouda yon moun. Pou l ap boulvèse moun nan, pou moun nan pa ka dòmi, l pa ka manje, al ka doktè, sa w gen w pa gen anyen. E ret trankil tande! Lè w wè Bondye reveye w, ou soti ou antre ou dòmi ou leve. Lè w wè Coralde di m, mwen gen de pye, mwen gen de je, mwen ka pale, li fè w gras la, ret trankil tande! Chita ap anmède bouda moun. Etazini gon gwo egregò Etazini gon gwo egregò Men ni menm la nan usa Yon moun ki pile la nan usa kap anmède m Pou m pa jwenn avè w pou m pa fè w rete Depi w gen vè solitè nan mouda w Ou pa chèche kote yon famasi ye pou w al pran de twa vè mòks Ou vin nan bouda manman w M pa klenm ou M pa klem ou, son chat son kaka son merd ou ye. Tout moun nan yon peyi sou do w ap di wouch. Depi w pa son kote w ap di wouch. Ayiti kom ozetazini y ap di wouch. M ta vin fè w fè yit again. Ou ka bay moun vyouz. Bon w pèdi vyouz ou ka bay moun vyouz. M te wè tout malpwopte moun ou te bloke ou fout debloke yo. A tout sa yo pa kanpe. Yo pa ret sou yo pa kanpe sou ou. Hein! Ou fin atake CNE tchye tchye nan yon kominote ki se 90 pou san yon kominote nan yon peyi. Ou al ou al anmerde moun Nòdwès, salòp. Dènye moun Miami pi fò se moun Nòdwès. Yo gen defo yo gen kalite yo. Yo pap kite w mouri bò kote yo. Yap pataje avè w. Yap viv avè w. Mwen menm tout olonk tout pakou m nan Miami la pifò se moun Nòdwès. Yo ede m, yo ban m manje. Mph. Yo ban m manje, yo ban m lajan. Wi. N ap toujou ka ouvè dyòl nou pou n di Rachel visye. Pandan n ap tann n ap di Rachel visye a, lè m voye zye m nan asyèt nou m pa menm wè grès. M pa menm jwenn lwil nan asyèt anba dyòl nou an menm pou m ta wè grès nan po dyòl nou pou m ta di o, apa gen afè. Anmwoo Rachelbie se kòmsi se mwen menm ki fè nou pa jwenn. M gen fanmi k ap gade, m gen moun ki konnen k ap gade. M pa ka vin debaba moun la sou nèt la. Gen de bagay m pa ka fè l pa nan nanm mwen. Alò m ta vle leve Facebook m pa t ap leve Facebook? Mwen ap leve Facebook, m se inik moun ki vin sou Facebook pa leve Facebook. E pa egare m egare, e pa lajan m pa konnen, e pa ke lajan pa itil mwen. Non, m gon reyalite. M gon reyalite. M pa bezwen fè kapital total mwen sou egare. Ok? Paske, banm di w yon bagay, M konn fin fè yon lave epi m pase nan m pase nan zèl mwen. M jwenn 5, m jwenn 6, m jwenn 8, m jwenn mil dola, m pa janm pale. Rachel men pou yon ju. Epi yo yo mete ti nosyon wi, sa voye 50 li di pou ju, sa voye 20 li di w pou gaz. San m pa mande m jwenn. Paske se la valeur ki connait la valeur des valeurs et les met en valeur. La valeur. Connais la valeur des valeurs et les met en valeur. Nou son, pifò nan nou son pèp ki sòt, ki analfabèt. Yè m ap pale avèk yon moun, m ap fè yon ti politik, m di pi gwo pwoblèm mwen gen ak dirijan nou yo, yo pa met lekòl aksesib pou tout moun. Se goumen pou goumen pou fè de jou kay direktè Sovè. Se goumen pou goumen pou fè de jou kay panyan. Ou mèt, cheri! Lajan kontribiye vrèman vre l fè w viv byen men lajan pa tout. Paske gen anpil moun la ki gen lajan k ap mal viv. Gen moun la ki gen lajan k pa jwenn yon nèg pou bmase do yo ki dire ta vin ba yo ta fè ta fè inèdtan kondi vin ba yo masaj nan pye. Pi gwo richès la Nerline Laurent toujou di w li se kè kontan. E kè kontan w pa jwenn li ou chache l ou kreye l. Pa anmède m sou Facebook la. Paske m pap jwe avè nou. M pa pral di nou m pral limen balèn nan mouda nou pou fè nou pè pou nou kraponnen. Je ne suis pas. M pa moun sa! Sa m di w m ap fè a m ap fè l. E lè m ap fè m ap fè l m ap bay reçu pou m fè l. Ou wè si m te renmen vodou. Si m te renmen vodou m ta pa son gwe. Si vodou te mache nan san m. E m gen lwa. Pa gen lwa. M gen lwa. M gen lwa. Wi m gen lwa. Gwo lwa. Paske nan bitasyon lakay mwen, kay kraze, tout lwa nan lari, tout se nan bouda m yo ye la. Nan moman m ap pale avè w la, tout se je yo fikse sou mwen. E pandan se tan, gen moun nan lakou a. Du côté de l'Orcahaie, gen moun nan lakou a. Poukisa yo pa ranmase yo? Kòm yo ye nan bouda m yo vini. E tandiske m pa konn regleman an. Map di w yon sekrè ki gen nan mistik la. Lè w son moun mistik, fò w gen pepinyè. E ke w vle ke w pa vle fè pepinyè lan, pepinyè lan ap fèt. Anpil fwa gen moun ki dezinye moun ki pou siksede yo, moun ki pou ranplase yo. Men anpil fwa, si w pa vle fè l, lè w ap fè wout li, li pral jwenn moun ke l vle a. Ok? Gen sa. E sa m di w la tèlman vrè, yon moun konn manbo l gen 4 pitit epi se youn ke lwa reklame di pou sèvi l. Ok? Ba yo gen nòm yo. Ba yo gen jan yo fèt. Ok mwen mwen di nou sa nan fanmi pam nou tèlman dyab nou manje pwòp san nou. Bon sa fèm di nou m pa ladann non menm di nou paske konsa yo fèl. Yo touye pwòp pou sou bezwen konnen yon moun lougawou fòl manje sanl fòl manje jèn ni pou konnenl lougawou. Nou pa jwe menm m pap pwomote dyab la ou konprann menm pa janm wont poum di nou li. Nan jeremi, son affaire de don. Bò kot papam tout moun gen don. Tout moun gen don nèt. Ou wè Adèle? Map di nou li. Adèle se bon jan fanmim li ye sou Facebook la. Ok? Adèle gran fanm. Adèle gon taro nan menl. Mwen m pa gen kat, m pa gen vè, m pa gen balèn, m pa gen anyen. Adèle li menm li gon taro ke lap tradwi Mwen m bagen anyen. Anpil fwa nou di Rachel pou kisa w rete konsa, pou gen tout don sa, pou wè konsa, pou dis konsa. E pou rete senp konsa. Son don ke li. M pa achte. Pou kisa pou m ap trakase kòm trakase psichik mwen, m pa gen balèn, m pa gen anyen devanm pou lajan. Tandiske, sa m ap, sa m bezwen deteryore pou lajan, lajan pa ka ban mwen l back. Ki pi, ki pli, ki pils reading m ka fè? M tande gen moun ki fè 20 reading, 40 reading nan yon jounen, m pa konn kòman yo fè. Pi plis reading m ka fè nan yon jounen se 5 wi, e 5 lan si pou m fè l nan yon jounen, se si, se si m tèlman genyen reading, m bezwen bagay, m chita m konsantre m fè 5 wi. Nou bliye m ap travay, m pa viv au dépens des autres. Je travay. M egzekite lwa nati w la, tu travailleras à la sueur de ton front, je travay. Yon fanm tankou m pou m ta vin mete espwa m sou Weeding sèlman? Enben m gon peristil? Eehh! Nou tout se menm nou tout pa menm. Nou pa gen menm vizyon. Se mwen k ka monte vin pale de mwen la sou Facebook. Pa gen moun ki ka vin di okenn kaka. Dayè kounye a, gade! M mete restriksyon nan sèk mwen. J'ai des amis, des amis virtuels. M chita ofri sèvis mwen bay moun. Paske anpil fwa m ofri sèvis mwen, yo hurt mwen back. Ayisyen lè w prete l yon lajan l pa ka peye w, pi devan l pase l di w se vòlè w te bezwen vòlè l, ou te benyen fè kòb sou li paske l pa ka peye w. Ayisyen pa janm aksepte ke w ka ede l, se li k pou ede w. Le jou moun nan te ede w yon fwa, w vin ede l de fwa, li twouve sa rèd, li rayi w. Retire w anba Ayisyen pitit. Rachel Samedi di w retire w anba Ayisyen. Viv avè yo de lwen. Ayisyen se de lwen w ka viv avè l, pa de pre. Pa de pre. Gen youn la ki soti, ki kote sa, New Jersey, k rele m nan telefòn. Ki dim Rachel map vin Miami m pa gen pèsòn se ou m genyen. Lè dam nan vini m gade m wè son moun ki mature. M bal on ti non m rele l matant. Matant! Matant! Matant! Map chèche travay pou li, paske ou konnen Rachel son eran, son anraje! M pran dam nan tankou son ti pwoteje. Li t on kote yo mete l deyò m al chèche l. Li di m li bezwen yon chanm. Te gen yon chanm la. M di l konsa, pa gen pwoblèm yè, banm 500 dola m ap ba l chanm nan. Atout m di m pa p met moun lakay mwen. Ok? Kounye a, si l te di m se 2 jou l t ap fè m pa t ap pran lajan an nan men l. Li poko gen yon mwa li di m li prale. M di o. M di e 2 jou te vin fè, li pral lwe kay li. M chache travay mete l. Le fèt ke tout moun tande m ap rele l matant, matant, matant. Ayisyen sòt twòp. Yo pa konn moun ki nan enterè yo. Fi a gen tan al rakonte. O, m pa nyès Rachel. Rachel pa nyès mwen vre non. O, s on ti non matant li ban mwen sa l ye. Yo konfonn vitès a katòzè. Pandan se tan w vin la, m di tout moun se matant mwen ye, yo pa konn fanmi bò papa m yo. S on mwayen pou m te ka mete w anba pwoteksyon pou moun manmi paran sa avè w. Lè w sensè ou pa gen chans, tande. Lè w wil ou pap gen chans a moun. Pwoblèm nan se pa ou. Pwoblèm nan se yo. Ou tande sa m di w? Yon lòt ankò ap travay menm kote avè li. W ap di l fè atatansyon, pa rakonte moun afè li, pa bezwen di moun lè l gen nan bòlèt, lè l sesi, lè l sela. Vire w vire, l al bay tripotay sou do pou l pase pou pi bon. Men ban m di nou yon bagay, kite mele moun dam avè nou. Ce que je suis kri si fò, je n'ai pas besoin de le crier! O o, gade yon kaka, yon fanm ki will konsa! Sam gen efò bezwen m pral fè la koman poum konvenk moun la ki adezyon m bezwen ki aprouval m bezwen la ankò nou pa konn Rachel la son manman kaka en veux tu en voilà men yon moun ki gen bon sans lèm gade mwen enbesil rive devanm map pale avèw pa konprann mo m fèmen dyòl mwen paske tankou yon moun lesi m pa pral pèdi tanm fè fè fè kanpe devan yon enbesil paske pa yon routine lap genyen m fè byen tout otan w ka fè byen. Viva moun se tonton ka viva moun bay ayisyen distans li e mwen di w sa bay moun distans li sou facebook ala gen anpil bagay ki pase facebook son mond virtuel vreman ou konprann sa m di w lan byen men gen anpil reyalite k pase sou li tu vwa. Rachel se pa Philippe mwen wè la wi se Philippe ki lakay mwen ki kouche ebyen e alò sak gen sa tripotay kap fèt la e live kap fèt ou konprann gen anpil reyalite ki pase sou li m fè nou wè anpil bagay sou Facebook la m fè nou wè vrè vizaj moun m demaske moun tèlman ting ting yo m demaske nou yo wè bounda nou. Tandiske nou tap bay tripotay. Rachel pa moun. Rachel sesi, Rachel sela. Jounen jodi a kote nou? Rachel se visye, Rachel se pòv. M vin la, m demontre ke pa A plis B m son gran fanm. E m demontre, m demontre kotoye m pa la. Kote w ye m pap janm la. Paske le jou m antre kote w ye ou pap la. Ok mwen di w li. Kote w ye m pap janm la. Paske le jou ke m antre kote w ye ou pap la. Eske w nan drama ou nan drama a. Ou gentan konn sa k Rachel la pitit. Ou gentan konn sa k Rachel la. Jistis Bondye se kabrèt li ye. Lè al dousman lè l ale l rive. Kote w ye? Ou nan Netaz? Pran pòz an vanyen m fè pòz la vin di w m pran dwa granmoun mwen m pran dwa dyòl mwen. Ou tèlman sòt, ou te gen yon paj, paj la pou ou, ou kite yo fout ou deyò nan paj la. Yo fout ou deyò, paj ou te konn ban m kaka a. Ha ha! Paj ou te mete kaka nan dyòl mwen an, lanati ban m, lanati ban m jistis mwen. Jounen jodi a s on rèn mwen ye, m s on queen. M s on queen, m s on Tati. Oh Prince Tabacco ban m. M tap negosye a Shell. M tap di yo Shell map fè reklam pou ou. Shell konnen depi map fè reklam pou on bagay, m pwoteje pwodui a, m pwoteje reklam e map vin jape la pou krèm nan. Non, kote w ye m pa la. Paske lejou m antre kote w ye ou menm w oblije deplase. E se pa mwen kap mande pou deplase, se pa mwen kap di pou deplase, map travay pou deplase, pou yo fout ou deyò. Ou admin nan drama, pran foto mete kaka nan dyòl mwen, ou menm arive pran yon moun yon zanmi m, m pa konn kiyès ki te pote foto a ba ou, ou pran foto Jimmy ou poste sou drama, m pa janm konn bagay sa, lè kèlke mwa pli ta ma mesye a, mesye a di Rachel li te nan zen, li montre m foto, screenshot, kakò ekri de li, ou menm pèmèt ou rele mesye a nan telefòn sou moun! M pat konn zen sa. M konn zen sa an reta paske m tap plen mouda w. Pandan se tan w bliye nèg Nòt Miami Beach la, ke w pral antre nan biwo l, ou pral antre nan ti refuge si l te avèk tout inifòm lekòl la sou ou. Yo konnen w. Mwen mwen di w lè jou wè Ayisyen wap fon bagay se pote bounda w sou li se kouri pou Ayisyen. Ap vin pran pòz bon moun ou kòm si mari w la li pa sesi li pa sela li pa lòbèy. Jimmy ap swiv. Boutèy Jimmy poko plen. Ou konprann? Yo wè semèn nan la li tèlman lage nan mouda w. Se Jimmy k lage nan mou dò ki fè w bay moun brek sa sou Facebook la la a wi. Pase se marengwen w ye se mò kraze pou mouri. Marengwen w ye se mò kraze pou mouri. Jimmy pa jwe cheri. Jimmy son dos sou dos sal pa jwe. Jimmy grandi sou Bèlè. Ou tande? Yon nèg ki vini, nèg la pon li ranmase w l envesti nan lavi w, ou konprann son afè w ye? Atansyon! Depi yon nèg di w l renmen w, sèkèy ou anba bra w. Depi yon nèg aksepte fè sakrifis pou ou, sèkèy ou anba bra w. Semèn pase a l ap rele moun, Mezanmi pale a Jimmy pou mwen, silvouplè pale a Jimmy pou mwen. Jimmy mande anraje, Jimmy di l bezwen, li bezwen yon souf. Nèg la di w l bezwen fon swen, ou fè de twa jou antere tèt ou, kounye a w bezwen vin isit. Non non cheri. Non, si se devan m ou bezwen vini, m ap voye w kote, devan moun pou met, devan moun pou m voye w la m ap voye w. Nou met mande Ralph janbe sa k, sa k gen nan l a ka ba l. Kòm Ralph, Ralph s on mason li ye. Wi Ralph s on mason li ye wi, met Ralph atè, Ralph s on bon mason li ye wi. An, Ralph on mason lòj fek non tande. E pa e figi l m ap achte non, m pa achte figi moun sou Facebook nan. Ralph son Ralph Jerry Janvier son bon masonlòj li ye ok yes Rachel Samedi Joly sa ki peyi a mandel kabay sa sal gen ladann ou wè espri enfènal yo fò gen grenn nan mouda w pou kanpe devan yo fò gen grenn nan mouda w pou kòmande yo e yo menm lò ou ap voye yo. Saw voye yo fè a se lil fè. Menm jan Guedard diw lèl limen lanp li saw sal mande lanp lan se sa lanp lan fè! Mond misik lan vaste ok gen pou tout moun. Saw konnen an mpa konnen sam konnen an ou pa konnenl. E mwen menm lèw wèm fin fè yon bagay m met anprent mwen m mete pawòl mwen m mete dyòl mwen tann lèm mouri sil defèt la ka defèt. Paske gen de wonga yo fout ou nan mouda w, ou pa ka jwenn moun pou defèt li boo. Paske moun ki entelijan gen de bagay lè l fè l li fè l yon fason pou yo pa defèt li. E pa tout bagay ki fèt ki ka defèt. Ok, si sa k te konn fèt ka defèt, moun mouri ta tounen, moun mouri ta leve. E pa tout bagay ki fèt nan lavi ki ka defèt, e gen l nan tèt ou. Si se tout bagay ki fèt nan lavi ki ta defèt, Moun mouri rèl! Anmwe ta leve mò nan sèkèy. Pase gen de moun ki konn mouri pou tèlman mwè rèl anmwe! Fò mò sa a ta reveye. E poutan lè moun nan mouri w ap rele rèl anmwe pou li l pa bon pou mò a. Fò m vin fè, vin pòtaje kèk ti bagay ke nou merite konnen pou nou konnen. Plis ou antere yon moun ou kriye nan mouchwa li bon pou moun ki mouri a. Men lè w fè rèl la l pa bon paske w ap kontrarye moun nan sou wot li. Ok! Kriye pa leve lanmou. Mezanmi se t on plezi. M pran tan m chita. Konprann? M vin pale. Kounye a moman se moman pou m bay mari m manje. Ok! Moman se moman m al pran swen mari m al pran swen nèg mwen. Se sa l ye. A bon entendeur salut Facebook se t on plezi. Veye live demen an. Paske m nan bouda nou chak jou la. Paske anpil nan nou merite pou gon bale pou etire enpe fil a ren nan sèvo nou. Yes! Tout moun pa ka vin ap pale de kaka, de malpwòpte, de medyokrite. Fò yo manyen pale de koze pou antre nan sèvo nou pou n kenbe yon bagay. Epi pati sa la tou m ba w defi. M ba w defi m mete yon defi pou yon moun sou paj mwen voye mesaj kote w ap di yon kaka anba live mwen. Map bliye si w te moun. Map bliye si m te konn ri avè w. Map bliye si m te konn di kaka avè w. Map voye w al kanpe kote pou kanpe. Ok? Pa souzestime m. Pa souzestime m. Nou pa konn wè m monte m pale konsa. Paske m pa nan ou. Ou chache vin anba live mwen vin gade manman w Linoma se mwen pou vin. Mwen m pa janm al gade w. M pa janm rann ou sèvis bay konsa. E m konnen w la anba paj mwen an la ala maskay. Maram rann ou sèvis sa a, ou m pa gen ankenn enterè nan ou. M pa gen ankenn bon souvni de ou. Ke w te ban m yon sirèt, ou te ban m yon kès dlo, ou te peye yon 40 dola telefòn pou mwen. M pa gen anyen ke m ka di ke. M son moun ko use bonte m ou use bon sans mwen epi apre pou konprann pou vin foure pye nan mouda m pou m pral peye bil FPL mwen 140 dola m fout voye 100 dola ba ou vwe ou kaka pou pa gen sa kom la rekonesans wap kouri nan potoprens pou yo touye w ou fè 1 mwa 2 semèn kan yon moun ou pa peye yon goud wap byen manje byen kaka ou telman te alèz lè w fin kaka se bò nou rele vin fanch kaka pou w salop. Ou sipoze respekte boss ou, manman ou. Matant ou sipoze respekte l. E moun Facebook pap pran l nan men w non. Ou pa benyen konprann wap vin monte la vin kakaye, vin di kaka, vin fè kaka la. Yo pap pran l nan men w paske w pa egziste pou moun Facebook. Tann dat yo flush ou malpwòpte. Tann dat yo flush ou. Ahh! Fanm kap pwomennen pèso kaka a bokit kaka a. Tann dat yo flush ou. M pa wè mi nan mwen menm, m pa yon herbivore. M pa yon herbivore ki toujou gon kras fèy lap kap fè ale mennen vini anba dyòl mwen anba dan mwen. M son omnivore, m pa yon herbivore. M pa ka tout jounen men menm malpwòp yo, menm salopri yo map pwomote yo. Ou panse m gen pawòl pou ou? Non m pa gen pawòl pou ou, m gen silans pou ou. E nan silans lan map regle moun dò. A ban nou tande ap sali. Facebook c'est ton plaisir Gran fanm lekti ekriti w lan te nan kay la ok Marim vini fò m al okipe marim Male tout moun babay.